Pase yo menm yo touche lemwa, lè yo touche ti 20 mil gouden lemwa, yap jwenn yo babouze, yap jwenn pou yo kibe tèt yo, epi yo la pou yo vin tiye nou. Mèsi. Se vòlè! Jodia la, pwodui nesesite yo, pwodui nesesite yo, pa gen kenn kontwòl. Se leve yap leve lajan pou initil. Se kob yap debloke la yn bon misè konnen pou l itil pa gen anyen k serye kom popilasyon an jodya si wap gade ponp gazolin yo gen gaz ladann eso a ministè komès la verifye paske fò gade se menm gang yo e menm mafyo yo e menm volè yo k andan ministè komès e sa fèm di pèp la nan batay sa k gen jodya la se pou yo kanpe ministè yo met kadna ladan yo met volè yo deyò paske jodya batay kap fèt la jodya son batay Jèn gason, jèn fanm ki pa gen ni lidè ladan l, ki pa gen ni moun k ap mennen l, jodi a se pèp la k ap mennen batay. Si m ap pale nou yè, nan manifestasyon 22 dawou a, nou gen militan yo ansasinen. KK k ansasinen l. Tout moun konnen KK nan 38, Dèlma 38. Men yon sèl bagay nou di KK cheri, jodi a gang phtk p ap ka kontinye ansasinen tèt de pon yo. Gang BHTK pap ka asasine pèp la, yon sèl bagay nou voye yon mesaj bay moun 38 si yo pa mete KK deyò nan delma 38 pèp la pral ravaje yo e m di KK se bab kap pale avèw tout moun wè se KK ki soti a yon enfinimet Misye bay vye zanmim 2 bal nan tèt. Men nou timoun delma toutswit si yo pa remet keke yo pa fè keke yo bay la polis li tout sak bal pase nan delma toutswit li pa preske san fè pa pase papa bal bourade nan yon nan paske si wap gade jodia gen yon nèg ki nan lari kap goumen pou lavi chè jodia kiyès ou chwazi pou vin tiye se militan an kap kap defann koz li kap batay yon sèl bagay mdi pèp la de 29. Gen 29 ki lanse, Ariel Henry pa ka rete ankò. Ou wè jodi a, nou gen katon moun. Lè ou pran Ariel Henry kòm gang, ou pran vye vòlè nan enteryè a kòm gang, kite l, lè ou pran gouvènman sa a, Ariel yo, se fè masisi, se fè madivin, se bay gang lajan. Se m ap di nou, tande, se m ap di nou, ou konn konben kòb ki debloke pandan manifestasyon, vin gen dawa pou anbay bandi, depi nan lafèy, anpil kout bal ap tire nan anndan geto pou te rann pèp la. Gen CRS. Rosmila, madan Tonton, ki rele Edwin Tonton, ki bay yon pakèt kòb. Ministè Enteryè, ona, DGI, ki te bay kòb pou bandi te vin tire sou manifestasyon. E si w ap gade vwa manyè, ou wè bandi vin tire sou manifestasyon. Ou wè gang ansasinen militan. Ou wè yo ansasinen. Keke papa! Ou m te dwa pale ba oufè sèk la tout moun wè yo se oufè sèk e bab kap pale avw tout moun konnen son gang pi a chèk la al gade andan kache dife keke se gang andan kache dife misye di frèl se menm chèf gang yo e bab kap pale m fèt andan geto m pa gen ken vakabon sal nan batay pèp la map mennen an map goumen an m pa gen sèl yon sèl bagay ministè komès fòk yo frennen pèp la chache kat dew al kake. Kote kou lavi ap ogmante, nou konn yon sachè spageti vann 100 goud, yon doum diri ap vann 150 goud mezanmi. Nou mande kote bagay sa prale, popilasyon an rele anmwey, nou pa kapab ankò, yon grangou souf nou pe. E nou di, popilasyon an di, li pral pase nan makèt yo ak makè nan men l pou l al mete pri sou pwodui yo. E chofè moto yo. di yo pral pase pran gaz nan ponp gazolin yo paske depi pwopriyetè yo pa vle ouvè ponp yo pou yo vann gaz se yo menm ki pral ouvè ponp yo pou yo jwenn gaz paske nou pa kapab ankò y ap fè masak sou nou y ap asasinen senp sitwayen ki pèzib nan peyi a tankou yo fè sou la fanmi Desanklou nou kondane sitiyasyon sa yo nou di leve kanpe si jodi a se la fanmi Desanklou demen nou pa konn kiyès leve kanpe. Pou nou di ase, pou nou jwenn dwa grandèt majè nou, pou nou reprann lendepandans nou. Se sa k fè Mouvman pou yon lòt endepandans ap reklame yon lòt sosyete, yon peyi san fòs kote, yon peyi san inegalite sosyal, inegalite kote ke moun pa ka jwenn manje, boujwa ap jete manje chak jou ki jou nan poubèl yo, pandan se tan malere pa ka jwenn manje. E nou konnen goud la, l ap pèdi valè chak jou ki jou. Dola a ap met pye sou. Pou bout la. Nou wè gon maji yo fè, on bagèt maji. Yo chanje pri a, li fon bese. Nou mande pou dola a bese nèt, pou l chite nèt, pou tout moun kapab viv tankou moun. Sinon lekòl la pap ka louvri, paske nou konnen popilasyon an pap kapab pou l ka fè bwat, pou l ka voye pitit li al lekòl pou l peye abònman. Pèp la pa mande anyen, li bezwen sekirite, li bezwen bon kondisyon lavi, li bezwen jistis, li bezwen bon kondisyon lamanjay, li bezwen travay. Pèp la se yon pèp ki. Li gen diyite, li pa ret a moun, li vle travay, li bezwen travay, li bezwen sekirite. E, nan sans sa, nou di katon wouj pou ministè komès, katon wouj pou ministè komès ki pa fè anyen pou bese pri pwodui yo, ki mare sosisi avèk gwo zouzoun yo, gwo pòch yo k ap tou brizi pèp la. Nou wè, nou wè ke pri pwodui yo pa sispann monte nan makèt yo, nan boutik yo. Nou mande. Pou genyen yon bese pri ki fèt nan tout mache, makèt nan peyi a. Sinon, pèp la di l, li di l ap leve kanpe. E leve l leve kanpe la, li leve kanpe tou wouj pou yon lòt endepandans. Larica de vòlè gaz lèl sòti nan lari a ti malere ap vann ti gaz Rica de sòti ak tout bandil yo li pran gaz sa yo lèl pran gaz sa yo li mèt yo nan mouda machin li destoke yo li pa gen lòt kotel dil bay yo se nan komisarya de pòtoprens li bay gaz sa yo jounen jodi a La police bezwen gaz pou yo fonksyone. La police bezwen gaz pou yo fè job ke yap fè a. La police pa ka jwenn gaz. Men rigade se jan pa ka di se la police ki bay gaz. Li di se nan komisarya de port au prince kel bay gaz. Le w ale komisarya de port au prince ou gen problem. Yo di yo gen problem gaz. Men kote gaz rigade bay yo. Se sa li te di sou estasyon CR nan kapital la. Li di li bay gaz. Lè pran gaz yo l vole gaz yo nan lari a. Li sezi gaz yo oubyen l vòlè yo, l kidnape yo, li di se komisarya de Pòtoprens li antre avèk yo. Gen anpil nan polisye ki di yo pa janm wè koulè gaz Miskaden bay anndan. Jounen jodi a, nou menm òganizasyon Soulèv Politik Aksyon Pèp, nou met pye n atè, nou vin goumen, nou vin batay pou chanjman de vi, chanjman malere yo, chanjman moun ki pi mal yo. Wi, gade pou ekip bann malere malerèz antre la, ekri. Fè 2 demand sipò finansye pou yo peye lwaye I kade kòb la tonbe l kraze l I kade si yo ta di m mezanmi chat avèk I kade sa m fi pito m tap pran mimi m tap pran mimi m tap pran mimi I kade son blofè l ye I kade son vòlè dou l ye nou bezwen l kite tèt komès sa bay tèt komès sa bay tèt ministè a pou popilasyon an rale yon souf paske nou pa gen ministè komès nan peyi nou nou pa gen minis komès paske si te gen minis komès Ti grenn magi pa tap vann 15 goud. Matyas si te gen si te yon minis komès gyet lò nan lari pa tap vann 15 goud mezanmi soyons serye yon ti malere konn achte yon chasèt lò pou 20 yon dola jounen jodia se 10 goud poul genyen poul achte yon ti chasèt dlo men kèl enpinite kèl soufrans kèl grangou kèl doulè jounen jodia nou vin la Santi blo sou tè pèp ayisyen an! Katon wouj pou lamizè! Katon wouj pou apatrid! Katon wouj pou koripsyon! Katon wouj pou tout mechan! Nou menm antanke moun k ap goumen, antanke avangardis sosyete a, n ap di aba Ricardo Sen Jan ki pa itil nou anyen! Aba minis komès vòlè sa! Minis kidnapè sa! Li marye sosis li a boujwa yo pou l pote zam! A jèn gason pou yo kraze peyi a. A barikade vòlè, visye, kidnapè, gang. A ba la mizè. A ba grangou. A barikade. Sin nan pral di yon lòt jan. Paske lè moun grangou, ou anraje. Lè w gon timoun ou pa bal manje, la jape mèt li. Jounen jodi a, ti mamit diri te vann 5 dola, vòlè li menm ki vann 30 dola. 30 dola ti mamit diri vann. Ti Gosmin vann 17 dola ti espageti ki te konn vann 7 dola e li menm ki vann 18 dola kounya nou menm manman pitit papa pitit lekòl pral ouvè nou poko prepare anyen ti bout ba nou te konn peye pou ti gason ki te 10 dola e li menm ki sot 50 goud kisa nou pral fè e kòb pral fè m mate Lè sa w konn gen 50 dola ou fè yon ti prè pou timoun nan, koulye a la 50 dola pa ka ba w bra tou. Men ti grenn dlo ki te vo 5 pou 5 5 pou dola e kounye a 3 pou dola, 3 pou 5 dola pandan nou pral avèk lavi chè la. Misye yo pa p regle anyen. Se vòlè l ap vòlè. Nou mande deba. Paske tout bagay sou mache a. Katon wouj pou grangou! Katon wouj pou lamizè! Katon wouj pou Icane! Jodi a, ankon fwa, nou prezan devan Ministè Komès pou n mande ki wòl Ministè Komès anndan peyi an. Paske lè n konnen gen yon Ministè Komès, e pou nou wè kesyon pwodui premye nesesite yo ap moute konsa anndan peyi an, M panse se de kesyon a poze. E lè nou menm an dpsek nou vini la, minis Ricard Desejans di se Bosan, se Renold Dip ki mete l la, jodi a li pa vin regle kesyon pèp anndan peyi a. Jodi a se poutèt sa nou menm ansanm avèk popilasyon an nou debake la devan ministè komès pou n di aba lavi chè, aba grangou paske pèp la pa kapab ankò. Kòman w konprann jodi a pou on sachè dlo. Ap vann zigoud nan peyi an. Koman n konprann pou on spaghetti ap vann 125 goud, pou on ti mamit may moulen ap vann 125 goud, on ti mamit pwa ap vann 250 goud anndan peyi an. Jodi a lè n gade on doum diri e ayisyen konsome plis ap vann 150 goud anndan peyi an, sa pral depan ki kote w ye anndan peyi an. Lwil ap vann 7 dola, sa pral depan kote w ye anndan peyi a. Jodi a, nou mande pèp ayisyen an leve kanpe, leve kanpe a la manyè de Slanka pou ke nou al edike moun sa yo a travè enstitisyon yo, paske moun sa yo pa vin regle kesyon pèp, moun sa yo se pòch yo yo vin plen, se piye yo vin piye peyi a. Nou menm etanke pèp, nou pa ka asepte sa a, fò n leve kanpe pou n mare moun sa yo. Pou n mennen yo devan lajistis. Men ki òganizasyon k ap pale. Pou lavi chè, pou mizè yo. Jodi a la, ou wè bakòt lapolis vin tire sou yo, vin ba yo gaz. Ebyen jodi a la ti Muscadin pran responsablite l. Jodi a n ap di avèk chèf de lapolis sa a ki la, komisè a ki la a pou pran responsablite l. Paske popilasyon k nan lari a, se pou lavi chè, se pou pwoblèm ensekirite a. N a di a minis komès la, ki pa vle gen anyen nan tèt peyi a, pwodui alimantè moute, ap moute, lajan ameriken se moute, l ap moute, li fè yon konplo avèk Ariel. Enben jodi a, nou di mache, nou di misye rache mayòk libète a, nou menm popilasyon, nou pa ka viv nan kondisyon konsa. Mèsi. Nou mande pou yo arete Ricardo, paske Ricardo se yon gang, se yon vòlè. Nou batay la jiskobou, nou pap kanpe e nap fèmen ministè komès. Mèsi, se te ti chat ameriken kont fòm pèp la. Jodi a la nou vin la, kòm manm PCH, se Platfòm dè Konbatan Anblematik pou le Chanjman, jodi a la Ricardo fè nou konnen, li di nou, li pa ka fè anyen pou manje nan peyi a la.